bonne humeur. Vous aurez toujours hâte C'est dimanche. C'est le temps de se relaxer. Votre chaîne préférée vous apporte Connexion, un véritable melting pot. Informations, débats, analyses, commentaires sur les efforts d'Haïti et du reste du monde. Cinéma, sport, musique, diplomatie. À travers Connexion, nous vous retransmettrons de la bonne humeur. Vous aurez toujours hâte dimanche. C'est le temps de se relaxer. Votre chaîne préférée vous apporte Connexion, un véritable melting pot. Informations, débats, analyses, commentaires sur les efforts d'Haïti et du reste du monde. Cinéma, sport, musique, diplomatie. À travers Connexion, nous vous retransmettrons de la bonne humeur. Vous aurez toujours hâte. dimanche. C'est le temps de se relaxer. Votre chaîne préférée vous apporte Connexion, un véritable melting pot. Informations, débats, analyses, commentaires sur les efforts d'Haïti et du reste du monde. Cinéma, sport, Music, diplomatie, à travers connexion nous vous retransmettrons de la bonne humeur, vous. Bonjou bonswa sa ap depan de lè ke ou pral koute nou an koneksyon sèt yn senkwonizasyon nou rantre lakay ou nou pou nou prete bèl emisyon sa pou ou kote ke nap gen pou nou pale de aktyalite entènasyonal la nou konnen ke tansyon ki gen nan zòn e afrik la kote gen yon pakèt bann koudeta kap fèt donk Nou kapab pale de prentan afriken e an menm tan tou na pral touche kesyon Ikrèn avèk Larisi a kote ke zòn sa li menm li destabilize donk fòk nou pale. An menm tan tou nan pati nasyonal la nap gen pou nou pale de eleksyon nap gen pou nou pale de grèv ouvriye yo kap touche 4 dola ameriken donk koneksyon yn senkwonizasyon nou rantre lakay ou sou plato a m gen Casimir ansanm avèm, Walter, Minis kap fè manèv teknik yo, epi Belizaire kap fè vakam nan kay la. Bonjour, bonswa tout moun, nou menm se koneksyon, yon fanmi, yon senkronizasyon. Bonjou Casimir. Bonjou, bonjou tout moun, byenveni nan emisyon nou. Nou konnen emisyon koneksyon se se emisyon de predileksyon. e nou t salye tout moun ki toujou fidèl ansanm avèk nou depi lè ke nou kòmanse emisyon an jiska jodia mèsi pou pasyans nou mèsi paske nou fè nou konfyans mèsi paske nou toujou la ansanm avèk nou du début jusqu'à la fin e jodia jan nou di na pral pale de kriz ki genyen an Ukraine e pi nap pale de aktyalite nasyonal la tou kote ke genyen Doktè Ariel Henry ki rankontre moun Akò Montana yo. Answit n ap pale tou de atik ki soti, n ap eflere atik ki soti nan cnn ki kote ke yo pale de enplikasyon Ariel Henry nan asasina Prezidan Jovenel Moïse. Epi n ap sitou wè ouvriye yo, kondisyon ouvriye yo ki se yon kondisyon nou kapab di enfra-imen, kote ke y ap trete ouvriye yo an paran pov, ke nou estime ki merite tout atansyon yo nan sosyete a, paske vreman vre, pi gwo travay la se yo menm ki fè l, malerezman yo trete yo an paran pov. Epi yon ansanm de evenman ki fè aktyalite entènasyonal e nasyonal n ap gen pou n wè avèk nou maten an nan Koneksyon. Deja m di nou tout bòn ekout, mèsi pou fidelite nou, mèsi pou atansyon nou. Casimir, kijan sa ye? Kijan w wè aktyalite entènasyonal la la a? Kijan w wè kesyon Ikrèn nan ap frape la? Paske nou konnen ke Se pa tout peyi nan l'OTAN ki asepte ke Ikrèn e yo voye zam an Ikrèn nòmalman paske yo pè yon yon konfwontasyon dirèk ansanm avèk la Risi. Donk. Jisteman. Anfèt, bon, m kòmanse aktyalite entènasyonal la, byen ke nou konnen e minis se kote l pi renmen nan emisyon an, pati entènasyonal la, byen ke nou pap rete anpil, nou pral bay minis pale. Men, e fòk nou sitou soulinye ke. Gen yon tansyon chod ki kòmanse depi lontan, men sitou tansyon an refè sifas pli presizeman an mwa oktòb, kote Ikrèn vrèman se yon tè chod nan moman ke n ap pale nou. Kote ke gen yon menas antre Ikrèn, alò gen yon gè a distans m te kapab di, antre Lèzetazini e Larisi. Men sa gen anpil gran diplomat, gen anpil moun nan relasyon entènasyonal k ap poze kesyon ki sa ki kache dèyè kriz sa. Nou konnen ke e Larisi ki deplwaye prè de 100 mil sòlda sou fwontyè ikrenyen an e ke Etazini ansanm avèk Lafrans yo pale tou de sanksyon ke yo prevwa pou yo ta bay Larisi si tout fwa ke l ta tante fè yon envazyon nan Ikrèn. E nou kwè ke e eske n ap rive nan faz pou ta gen yon envazyon Larisi? Eske se pa e lidèchip oubyen m te ka di e souverènte Alò, m te ka di gran, gran, gran ponyèt la Russie, Vladimir Poutine vle moutre ke l gen. Bon, bon, m pi fò, m dakò ansanm avè w, se paske an kèlke sòt la Russie li menm li vle monte ejemoni li, paske pa bliye ke apre dislokasyon de l'URSS an 1990, donk la Russie li menm, pa re, pa fè, pa reprezante sa l te reprezante otrefwa. Donk, n te ka di konsa, se yon reyenkanasyon de se ke te URSS. Donk, Larisi, vwala. Donk, Larisi li menm l ap enpoze ejemoni l, l ap etale ame, ame nikleyè ke l genyen, tout, tout panopli l genyen nèt, Larisi ap etale l pou l montre oksidanto yo ke si tout fwa yo ta va tante apwoche l oubyen fè yon atak sou li, donk li kapab replike e Larisi montre w trè byen ke li kapab replike paske li fè presyon sou oksidanto yo, Lafrans li menm k ap obtanpere, Almay li menm ki pa chwazi vann zam nik e zam nòmalman a militè Ikrenyen yo. Men Almay ap jwe yon jwèt politik tou. Li li dakò pou l bay Larisi sanksyon men l pa dakò pou l vann zam ansanm avèk. Pa bliye ke Almay bezwen gazodik. Donk le fè ke w bezwen gazodik, donk sa ki montre ke se la Russie ki gen gazodik. E se pa koulwa la Russie, menm lè ta gen yon lòt peyi ki ta gen l, fò l pase pa, pa, pa, pa, pa, pa la Russie kanmenm. Or, se la Russie ki jere kesyon gazodik la. Donk sa ki vin montre ke Almay an kèlke swap ap bat pou l menaje la Russie. La Frans pa dakò yon afwontman avè, avèk la Russie. Okontrè la Frans. plis pou yon pourpale ansanm avèk Larisi olye ke l chwazi yon konfwontasyon dirèk ansanm avèk Larisi. Nou menm kwè nan semèn nan tou e Prezidan Etazini Joe Biden te fè pli de 1 è edmi ap kominike ansanm avèk Vladimir Putin nan telefòn e ke Antony Blinken te di ke se yon rankont ki te friktye nan la mezi ou li pote yon solisyon Alò, bon, yo di se solisyon, men byen ke nou poko wè l. Bon, antouka, an nou espere, n ap espere. Donk, e Casimir, w ap tou, n ap la pou pati nasyonal la? Nasyonal la, nou pral. Donk, ou konnen, ou konnen Walter Minis se, se, se zanmi Poutine li ye, donk sa di m. M pa kapab bay Minis. Minis di m lòt jou. Minis rele m, li di m, Sidney, m sot fek pale a Poutine la wi. Non, men se sa ki pa pale anpil. Mwen renmen, renmen Poutine, renmen, renmen Poutine konsa wi frè m. Monchè, men, men, avan m kite, e m pral, alò, Nou pral kite plas la pou Walter Minus ki pral pale nou de yon sitiyasyon ke yon kamarad li ap viv e ke nou pral kite l le swen pou li kapab esplike an lon e an laj sa k ap pase a. Avan m ale tou, fòk nou eseye wè pozisyonman otan tou nan kriz ki gen Ikrèn nan. Wi, m panse ke wi m panse ke se yon bagay ki nòmal pou nou fè, n ap eseye wè pozisyonman otan nan nan nan nan kesyon ki gen rapò ansanm avèk kriz Ikrènyen an. Donk, Walter Muniz, M kontan an kèlke sòt e ou pral monte plato a, paske m konnen ke ou menm pou pati nasyonal la ou renmen pati nasyonal la e entènasyonal la anpil, paske se se nèg ki se se nèg ki renmen poutine anpil donk m panse ke nou pral viv yon bèl nou pral pase yon bèl moman ansanm an se ki a trè a pati Entènasyonal la donk an nou avanse Walter Minis zanmi pam kijan sa ye kijan semèn nan te ye kijan w wè bagay yo. Bonswa Sidney, bonswa Casimir, bonswa tout entènot yo. Dimanch lan nou pat la e jodi a nou la e Dimanch lan nou pat la e sa pat depann de volonte nou. Non sa pat depann de volonte. E te gon ti pè ble nan lari a konsènan 7 fevriye men ke m te anonse pa tap gen anyen. M te toujou di sa ke m te anonse ke 7 fevriye a pa tap gen anyen, ke 7 fevriye a tap pase kòm yon lèt alapòs e tout moun te oblije kite lari a pou 7 fevriye a men pat gen anyen. Men pou pale de, anvan m pale de kesyon entènasyonal e m te vle fè yon ti rapèl, m gon m gon moun ki anndan penitansye nasyonal kap ki ekri m, ke son moun m rekonèt, son zanmi de long dat e Ki leve avè m nan menm katye. Misye rele Jean Raphaël. Ok. Jean Raphaël, yo te arete Jean Raphaël nan Dèlma 34, Sidney. Lè y arete misye nan Dèlma 34, yo di y arete yon polisye Fantom 509. Epoutan, Raphaël pa t janm fèmen nan akademi yon fwa. Raphaël son chofè moto ki fè moto ki fè ki fè trafik moto ke mwen menm ki konn depoze m li konn vin depoze m nan travay a lepòk lè sa m t abite avni poupla Raphaël depoze m nan travay li konn vin chèche m tou m pat janm konn yon fwa Raphaël te nan akademi e y ale tout kote a Raphaël nan dcpj dcpj di Raphaël son polisye e m pa janm wè Raphaël yon fwa a yon zam a yon avèk yon yon minòt yon bagay kèlke sòt pou yo te di se polisye l ye sa ka rive. Gon dam ki polisye Raphaël konn pot dam nan ki polisye ou pa konprann kòm Raphaël ap fè trafik moto li konn pot polisye tout polisye nan zòn nan konsa ya arete misye ya arete misye depi pandan misye ap sot nan antèman nan dèlma 34 depi lè sa misye nan prizon oh sa fè konbyen mwa sa prèske fè 2 zan Raphaël nan prizon yo lage tout polisye nèt kite nan barye fantom 509 la. Yo kenbe Jean Raphael nan prizon paske yo di l son polisye. Donk, sa mwen menm ta renmen konnen, se si dcpj li menm pa an mezi pou l pwouve ke li pa polisye, sa montre ke sistèm nan gen yon feblès ladan l. Donk, èske moun yo ki polisye yo, nou ki pote inifòm nan, èske yo polisye vrèman? Te gen 2 lòt polisye, te gen 2 lòt chofè, 2 lòt chofè moto yo arete avè l. Y arete Alexandre Schneider, Lundy Luison, yo tou lè 3 ret nan prizon an konprenan ke yo se polisye, yo se moun ki nan Fantom 509. Men depi lè a, yo poko janm parèt devan jij yo e yo lage tout polisye yo te di k fè pati de Fantom 509 yo. E m te vle soulve sa devan otorite yo ke ou pa ka kenbe yon moun pou yon bagay moun nan pa konnen, moun ki te polisye a ou lage l, pandansetan li menm menm si l te poto polisye oswa se pote l te pote polisye a Lè lè lè lè mouvman an m pa konnen nou te dwe nou te dwe lage l paske si nou lage tout polisye yo pa gon polisye dènye polisye an dat se te Renal Couteau a ki te ret anndan an ki lage. Te gen gwo nèg tou. Te gen Abelson gwo nèg tout lage men m panse si nou si n ap fè yon bagay ann lage nèg yo nèg yo nèg yo malere yo chofè moto yo te ye kisa nèg yo te konnen yon polisye di pran nèg yo l mete nèg yo dèyè moto yo l moute dèyè moto nèg yo nèg yo fè djòb yo polisye yo al fè bagay yo nèg yo touche kòb yo lè yo fini Men mpa kwè ou oblije arete nèg yo ou di se polisye yo ye pandan yo pa polisye. Bon brèf e mta swete otorite konsène yo tande kòm Erol Prodh son paj ki rive lwen mta swete otorite ki konsène yo tande sò Raphaël Jean Schneider avèk Louisson nan prizon an ke nèg yo pa konn anyen ke de sa kap fèt la se te 3 nèg ki te nan prizon se Jean Raphaël Alexandre Schneider avèk Lundi Louisson ke nèg yo ekrm la pandan yo nan prizon an nèg yo dim ke poum ta fè mesaj la pase pou yo. Pou otorite kap tande yo ta gade sa yo te ka fè pou yo. Bon, Sidney pou pale de brèf nap kite dosye sa e chak jou toutotan nèg yo pa lage nap map retounen la pou m di sa ankò sa se mechanste. Si nap fè jistis ann fè jistis. M konnen pa gen jistis ann Ayiti men si nap fè jistis ann fè l. Si nou lage lòt nèg yo m panse nou ka lage Raphaël Jean tou ansanm avèk Alexandre Louisson avèk Schneider. Ok. Monchè m te tande nou m tap tande ou menm avèk Casimir avèk atansyon. Monchè mwen menm m wè w m wè w afilye m avèk poutin. Non m konnen w renm konnen w m konnen poutin se ti zanmi pa w. Mwen menm m son nèg kòmsi ki m pa vle moun yo pran m pou diktatè pou yon moun ki otoritè a tou. Non se pa la lwen de la monchè ou ka jis renmen talè jis avan ou ka jis renmen ideyoloji nèg la fason ke nèg la konpòte l e ki vizyon l gen pou peyi l paske avan tou tout sa l ap fè l ap fè l pou peyi l. Anvan m pale de poutin avèk poutin Depi apre eklatman URSS on Ris yo fyè. Yep paske Gorbachev te tènye grandè yo natirèlman. Avek Putin esak fè otoritarism Putin mete an Russie al pa tèlman deranje moun yo. Se pa viv byen moun yo ap viv byen an Russie ke sa. Men etre Russe son mak. Yep. S on fyète pou. S on valè. S on valè pou moun yo di ke m s on Ris. Yep. E sa fè pè tou. M ap gade timoun yo mete nan lame Ris kòm si yo fyè dèske depi tou piti yo di yo fyè pou yo sèvi peyi a. E m t ap gade yon sondaj ki fèt yè swa a, opinyon piblik la, katrevendi pousan l avèk Poutin. Ki sa yo di? Yo di se l otan avèk l oksidan ki responsab sa k ap pase a. Lestoni, Lityani, l ap antoure l. E l vle akapare l tou de Byelorisi k pa dakò. Y ap fè presyon sou Byelorisi. Non wi, y ap fè presyon sou Byelorisi. Avan sa, Byelorisi te kont Larisi. Lè l wè kòmsi, lè vin gen kesyon eleksyon k ap mal pase an Byelorisi, Byelorisi oblije pa, li wè meyè fason pou Loukachenko rete opouvwa, fò l al rejwenn Poutin. Poutin ap sipòte l kounye a, l al rejwenn Poutin. Paske menm Byelorisi sa te pè tou pou Ou mèt pale, ou mèt pale Raphaël, pale. Raphaël, ou mèt pale, kilè yo te arete w? Frè, kilè yo te arete w, ou mèt pale? An, enben ok, ou a rele m aprè. Ok ekskize moun yo se Raphaël ki te eseye rele pou l te ka bagay kounye a misye di m te panse misye pale l t ap pale misye di bon telefòn entèdi anndan prizon e ban m di w kounye a zòn nan Belarus yo yo wè zòn nenfliyans lan yo p ap ka yo p ap ka rete san yo pa rejwenn Larisi yo rejwenn Larisi ban m bon ekzanp lè w pre tout peyi sa yo w ap mete misil anti defans aeryen kòm si ou mete misil la ou di wap redwi defans la Risi si la Risi kite ikrèn antre nan lotan la Risi ap vin konsa m ta renmen e paske moun yo paka wè chema men men men men men lestoni men lityani men letoni konsa belarisi vin konsa li menm belarisi pat pata poutine se toude menm la li jwenn poutine Apre Belarisi ou jwenn Ikrèn. Apre Ikrèn ou pral jwenn rejyon Krime a ki tou kole avèk prèske kole a rejyon Donbas la. Kòmsi ou pral kite, Poutine pap janm kite yo mete l nan sèk sa. Sa pral pèmèt li, li pa, li pap ka, zòn denfliyans li an pral redui. Menm ou a, an diplomasi yo pale de zòn denfliyans. Zòn denfliyans li nan rejyon an pral redui. E lè nèg yo t ap siyen akò. Lè nèg yo tap siyen retrè misil a Cuba yo, nèg yo te di, li pat li pat ekri, son bagay ki te di ke nou pap janm anvayi Cuba. Pou Lèzetazini pa janm anvayi Cuba, Lukrèn pap janm antre nan lotan. Se pa sèlman, se pa sèlman, e talè, se pa sèlman kesyon Cuba ki fè yo te pale de sa tou, paske yo di li ekri nòmalman an se ki a trè a Ukrèn. nan Accord de Minsk yo di ke L'Ukraine pa gen dwa pou l rantre nan l'OTAN. Donk fòk oksidanto yo aprann respekte mo yo. Paske imajine w ke kit nou vle kit nou pa vle, La Russie pa pa ka asepte ke gen tèt nikleyè ki vin enstale tou pre fwontyè l. Se yon bagay ki pa ki pa ki pa aseptab. Donk m panse ke Gen yon gen yon gen yon konsansis ke yo ka twouve se ke Emmanuel Macron li menm l ap eseye fè paske l li di l pa vle yon konfwontasyon ansanm avèk Ris yo. Pa bliye ke Larisi se dezyèm pi gwo lame ki gen nan mond lan. Jwenn yon kòd li jwenn li jwenn yon li jwenn yon konsansis ansanm avèk Lachin Donk, se sur ke si gen yon afwontman, Chinwa ap kanpe dèyè li. E se ki vle dir ke Chinwa yo menm yo devlope kounye a nan sa ki gen rapò ansanm avè ameman militè. Non, e Putin di yo sa tou, li di Macron sa, li di si, li di, Putin, Putin di si Lukrèn antre nan l'OTAN, pou menm tante reprand la Crimée, se ap lagè. E li gon bagay li di Macron li di pa bliye m gen zam nikleyè e mwen gen pi plis zam nikleyè. Oh. Li gen pase Lèzetazini. Wi min, an palan de sa min, an sa ki gen rapò ansanm avè zam nikleyè. Lotrejou m tap gade yon dokimantè m kwè ke se sou National Geographic m tap gade l, m sezi wè ke La Russie gen plis tank ke Etazini, sa vle di char yo, tank yo, li gen plis, li gen yon avyon ke la Russie genyen, li gen plis pase, m kwè se yon avyon sipèsonik. Li difisil kòmsi pou rada kapab detekte l. Larisi gen plis pase Lèzetazini. Sa ki montre ke Larisi an kèlke sòt byen, byen, byen pozisyone l wi pou l, pou l batay. Paske li gen, li gen, li gen materyèl militè. Fò m di w sa, Larisi gen materyèl men Larisi pa vle gè la vre. Non l pa vle gè la. Li pa vle gè la vre. Paske pou, pou tou lè 2 kan yo, gè, gè la ap kon, l ap, l ap koute. Tande, si gè la vini pou fèt, si l ot an travèse liy wouj la, Larisi ap fè gè la. Paske. Okòmansman m tap di w Russe yo son son son pèp ki fyè. Poutine pap kite li menm li rete tèt bese. Lap anvayi Ikrèn. E Poutine tou li gendwa pa al anvayi Ikrèn pa pa yon gè. Strateji mete sòlda nan fontyè la, ou konn sa l pral ye? Se gendwa e pa e gendwa e vle l pa vle imigran Moun kap kouri pou gè antre sou fontyèl la. Pa bliye Donbas la Putin gen plizyè kat nan men. Putin ka sèvi avèk la rejyon di Donbas kòm kòm am pou l goumen a Ikrèn. Si rejyon Donbas la kanpe pandan tout tan sa lap goumen a Ikrèn. Janl kanpe a la, menm lè li jwenn ti soutyen Larisi tou piti, men si Larisi envesti plis materyèl, plis cha, plis bagay nan li menm, ou pa panse li ka jete, li ka fè anpil dega nan Ikrèn? Kounye a, Larisi di, Putin di li menm li pa vle 1. Sou tout fwontyè l la pou gen moun k ap kouri, Ikrenyen k ap kouri pou vin antre sou fwontyè l la. E tou, depi gen gè nan yon peyi sa ka bay djiyadis tou. Sa ka vin bay jihadis an Ewop, misye di bon, l ap bare fontyè l. E yon lòt bagay tou, misye konnen gè a p ap bon pou li tou pou kesyon ekonomik, paske lè w gen sanksyon ekonomik sou do w, kòmsi ou gen gazodik la, Nord Stream 2 a, li enpòtan pou Poutine. Hum minis, m di w sa deja, pa gen yon peyi an Ewop ki ka viv san gazodik. la Russie menm lè menm lè talè talè menm lè yo ba la Russie sanksyon m di w sanksyon sa kòm se gwo peyi yo di w yo bay sanksyon se pou se pou se pou lè tiwa ke yo yo sanksyon sa la li pa sanksyon vrèman yo jis ap fè presyon sou li yo pa ka enpeche ni almay ni la frans komèse ansanm avèk la Russie tande ou pa ka anpeche iranyen yo avèk la chine li pi mal pou almay toujou. Almay depan de gazodik la wi. De gazodik, gaz natirèl la. Menm lè, menm lè Nord Stream 2 a, menm lè Etazini te di lap kanpe l. Men pa bliye, pozisyon ameriken nan dosye a, se yon pozisyon komèsyal li e pa pozisyon politik. Men se komèsyal menm. Paske Lèzetazini li menm, kisa li menm li deside, kisa l di nan dosye a? Lèzetazini di ke lap bay sanksyon. Pa bliye Lèzetazini gen yon bagay ki rele GNL. Se son gazodik librifye li menm li genyen li bezwen vann tou. Li bezwen achemine l an Ewop. Men, li menm kijan l achemine l li menm? Li likifye l, li achemine l pa de bato. Ke sa pran anpil tan pou l vini. Nord Stream 2 a, gazodik Ris yo ki pase a, son tiyo k pase anba tè. K al ba w gaz la jis kote w ye a wi. Se evite, Poutine k ap konstwi Nord Stream 2 a, se evite, se an Ikrèn li te pase. Ukraine konn detounen gaz la. E ki pa bon. Yo detounen l. Paske lè l detounen l, Poutine yo ta pral bay Almay, pa egzanp, yon kantite gazodik, gaz natirèl, yo konekte, lè gaz la pase pa Ukraine, yo pran tiyo ladann yo detounen l. Sa Poutine di ankò, li pa ka nan konfli a yon moun pou l depann de moun nan. Ok. Gen yon lòt bagay ankò. E ki jan w konprann, ki jan w konprann ke le fè ke anbasad Kanada, anbasad Kanada fèmen, fèmen, fèmen, fèmen anbasad li, li, non, li deplase anbasad li, nòmalman, e m kwè ke Ameriken yo tou di, ehe, yo di ke fòk sitwayen ameriken yo sispann ale an Ikrèn, pou yo pa ale an Ikrèn? Eske se krent? Monchè, ou konn sa yo krent? Yo krent yon envazyon ris an Ikrèn. Paske yo konnen yo pap ka fè anyen pou sa. Yo krent yon envazyon, yo krent yon envazyon ris an Ikrèn. Paske pa gen peyi ki ap ka fè anyen kont yon envazyon ris. Menm lotan konnen li pap ka fè anyen. Men menm Lostrali, menm Lostrali tou evakye pèsonèl diplomatik li yo. Yo tande. Yo retire pèsonèl diplomatik yo. Kanada tou. Woulo konpresè m t ap gade, yo pale de woulo konpresè ris, Russ. Se yon woulo konpresè wi. Pa konparativman a Ikrèn. Poutine pa bezwen 2 jou pou l pran Ikrèn non, menm lè Ikrèn pi byen ekipe ke an 2014. Men m ap di, yè m t ap di sa a yon zanmi, m di, Poutine ap debake lap pran Ukraine san anyen. Wi paske jis avan an banm avans yon bagay. E mwen si m te nan plas Poutine m tap fè l. Gen yon bagay ki bèl e Ben Wallace ki se minis afè etranjè alman, Almay, m kwè ke li pale de Parfum Munich kote ke li di ke an 1938 e akò de 1938 la pat anpeche ke te gen Segond Gè Mondyal. Donk, li kwè ke tout poupale yo ki genyen la pa p mennen a yon solisyon vrèman. Li pa p arive bese tansyon yo. Donk, li tou, li pale de Parfait Dominique e se sa fè w ap wè ke anpil peyi ap bat pou yo evakye pèsonèl diplomatik yo an menm tan yo dekonseye sitwayen yo ale an Ikrèn. Ò, Almay li menm pa vann, pa dakò, peyi l te vann zam pou yo vann Ukraine zam nòmalman. M kwè ke la France fè menm entèdiksyon sa. Almay senpleman finanse L'Ukraine. Fòk m di moun yo se Almay ki pi gwo financeur an ski a trè a kriz la. M kwè ke an 2014, an 2014? Se te an 2014 je kwa, Almay te finanse Ukraine a hauteur de 2 milliards de dollars américains. Salmay ki bay plis kòb nan sa ki gen rapò ansanm avè lè lè lè la Russie te anvayi la anvayi la Crimée nòmalman se Almay ki te bay plis kòb men sepandan Almay li menm li prudan li pa dakò ke non sèlman pou peyi li te vann zam ba Ukraine zam sa yo li menm tou entèdi peyi yo ba Ikrèn zam. Li menm li di li pap bay zam nòmalman. Li pa dakò zam. Sa fè chanselye a li menm li di li pou yon. Dezeskalad. Dezeskalad nòmalman. Men se peyi lotan yo, ou pa ka enpeche, men sa ki pwoblèm nan, ou pa ka enpeche yon peyi adere a yon alyans, ni a yon òganizasyon. Se dwa, se dwa, se dwa Ikrèn pou l mande pou l adere a lotan, men se dwa lotan tou si l wè sa ka kreye yon konfli majè ki ka menm debouche sou yon twazyèm gè mondyal se dwa l'OTAN tou pou l sirswa e pa kòmsi di Ikrèn ou poko ka ou pap ka antre nan l'OTAN non sirswa sou sa an atandan. Men Ikrèn pa ka antre nan l'OTAN minis. Se nè pa le bon moman. Non pa gen kesyon de se nè pa le bon moman. Non tande Sidney. Yo pa pral janm dakò tande tande tande. Nan dwa entènasyonal la ou pa ka retire sa nan men yon peyi pou dwa de souverènte l pou l adere a yon a kikonk akò kikonk M dakò M dakò ke konvansyon M dakò sa se dwa l genyen talè M dakò ke yon men peyi gen dwa a lotodetèminasyon la m dakò ansanm avè w men sepandan gen yon bagay pou ou bat pou nou konnen tou mesye èske etazini ap asepte pou la Russie vin mete tèt nucléaire a Cuba pou kote ke lap yon menas pou li menm eske yap asepte tou tou prè Allemagne la pou yo mete tèt nucléaire tou prè la France pou gen tèt nucléaire yo pap asepte donk si nou pè pou yo pa atake nou an ce qui a trait a souveraineté a granmoun lakay nou fòk nou asepte tou pou nou pa fè yon lòt peyi sa Donk, pa gen kesyon de dwa, dwa dotodeterminasyon w non. Se yon kesyon tou, fòk ou respekte souverènte lòt la tou. Li di nou ke li pa vle tèt nikleyè tou pre fwontyè l, donk, pa dwe gen tèt nikleyè tou pre fwontyè l. Non, tande, tande, tande, tande, tande, gon yon nuans nan, gon, gon, gon sèten bagay. Minis, m pa konprann. Men sa n vle gade. Avanse. Men sa n vle gade. Men sa n vle gade. Men sa n vle nou gade. Se kesyon e tou pre fontyè sa pou gade on fon lojik. Tou pre fontyè la Risi pa vle di an Risi. Ou pa konprann. La yo pa atake souverènte la Risi. La Risi santi l menase. Ou pa konprann. Kòmsi zòn kote Lakrime ye a, li enpòtan pou Ris yo paske yo te gen yon akò deja ant ant Larisi e Likrèn pou l te eksplwate zòn sa a. Ou pa konprann? Se peye yo te konn peye Ikrèn pou te pase gazodik la lakay li, 2 milyon do, prèske 2 milyon ewo. Lè w pran menas Ikrenyen avèk menas Ris la, e pa menm bagay. Wi, Ikrèn gen dwa pou l mande pou l adere nan l'OTAN, Wi la Russie gen dwa tou pou l di li pa dakò tèt nikleyè vin defen lakay li. Men sa pou nou retni nan tout sa se ke Likrèn nan plis dwa pou l mande pou l adere nan l'OTAN paske sa li fè pati de dwa entènasyonal la, de relasyon entènasyonal ki pa ka enpeche 1 eta souvren d'adere a yon konvansyon, a yon akò. M dakò ansanm avè w men menm dwa entènasyonal la nèg yo te reyini nòmalman akò de Minsk kote yo te di ke Lukrèn pap rantre nan lotan se te sa ki te konkli donk natirèlman si w di si w te nan menm kad dwa ou te si yon trete ou te ou te ou te si yon akò pou te di ke Ikrèn pa gen dwa pou l rantre nan lotan Ikrèn pa ka rantre nan lotan il faut que il faut que respecter le droit le droit c'est le droit. Zanmi li tande m m twouve se t on erè. E ton erè grav ke ou te di. Kit yo asime erè yo konya. Pou te di yon peyi pap ka adere ak yon konvansyon oswa yon akò bay. Paske an rezon de souverènte peyi a, peyi a gen dwa adere a nenpòt kèl akò, a nenpòt kèl konvansyon li jije nesesè kap bon pou li. Si Likrèn antanke eta, ou wè sa k bèl nan deba a? Lèm vin nan deba ou te ka panse map defann Poutine men jodi wè kisa map defann la map defann Ikrèn non map defann Ikrèn ki gen dwa poul adere a yon akò. Men banm diw minis, minis, eske ou konnen ke. Wo eta majò Ris la di ke yo siprand yon soumaren Ameriken nan zo nan o yo, o meridyonal yo. Ou konnen sa fèt? Non, non, non. Ke Ameriken ap denonse ki di se pa vre, ou konnen ke yo ka fè sa vre? Mwen menm, mwen menm, wè mwen menm, donk moun tankou m. Ou konprann ke si, si yo rantre nan lotan kounye a, yo mete baz yo, donk jan yo vle yo ka panpennen laka Larisi. Ou konn sa m t ap fè? Tande, m wè mwen menm, la Russie gen fason pou l mete Etazini an difikilte tou wi. Ni l'OTAN wi. Ale Kiba ou vle di? Epa, epa, e, bon m pa di se pa vre. Epa la Chine. La Chine ap pratik yon politik sa yo rele politik e le rèv chinwa. Ya. Epa la, la, la Chine kòmanse ap met militè nan, an Afrik. Soft power. Djibouti gon baz militè chinwa wi. Paske nèg yo nèg yo wè yo paka rekile tèt yo nan kote yo rete a an Azi a yap oblije pa bliye yo nan yon gè yo nan yon konfli komèsyal konfli a ka vin politik tou l ka vin militè fason nèg yo ap bat yon fason yap pozisyone tèt yo yon fason chak lè lè yo pou yo sòti pou yo sòti rapid mwen menm Etazini m tap kite l mwen menm Larisi m tap kite l otan antre wi m tap vyole lè vyole akò k te siyen an. apre gè fwad la, nou ta pral tounen, Kiba ta ap resevwa 2 misil nikleyè ankò, le Venezyela, le Nikaragwa, le Gwatemala. Nou ta ap met misil nikleyè sou tout. Aktyèlman gen yon gouvènman sosyalis o Meksik, nou ta ap mete misil nikleyè o Meksik tou. Antouka, m pa. La nou ta ap mete Etazini an difikilte tou. Minis. Lè w mete misil nikleyè a Kiba, ankò, ou mete Venezyela, Ou mete Nicaragua avèk Daniel Ortega, Sandinista yo tap pran l. Ou mete Ou mete o Meksik tou, se yon gouvènman sosyalis ki o Meksik. Gouvènman sosyalis la ou antann ou ant dayè Etazini deja fè Meksik anpil anpil mal, anpil tò deja. Antouka minis, gen twòp vyolasyon de dwa entènasyonal la. Si te gen yon akò k te siyen k te di ke Ikrèn pa gen dwa pou l rantre nan l'OTAN, Ikrèn pap rantre nan l'OTAN, se te sa ki te konvni. Donk, pwosesis ke Lafrans ap pran, demach sa ke Lafrans antreprann lan, se yon bon demach li ye. Se sa ki bon, yon pourpale pou jwenn yon dezeskalad. nòmalman nan zòn nan, paske zòn nan cho pou le moman, e a nenpòt ki lè w pa konnen yon gè ka eklate, tout moun ap sibi nòmalman, paralize ekonomi an. Zanmi wè wè pyon yo, m tap depase jan jan etazini vle jwe pyon yo, m tap depase pyon yo alèz pou li. Aktyèlman la, retounen a dè misil nikleyè a Kiba lap fè Kiba byen. Dayè se peye ap gon seri de akò, Kiba ap travèse yon kriz ekonomik la ki pa bon pou. Frè m nan karayib la m yo konn sa. Rolph koulin u Rolph m salye w zanmim m'en m di w yo pa dakò si n pa dakò pou pa egzanp pou nou ka vyole akò de akò a si ikrèn dakò si n pa dakò ikrèn antre nan lotan oswa ikrèn ta antre nan lotan nou vyole akò a ikrèn antre nan lotan mwen larisi m tap vyole akò a tou pa tap janm gen de eskalad. Yè m t ap gade yon entèvyou ke Men wè wè wè menm an Frans yo adere a Poutine m t ap gade Zemmour ki t ap pale de Poutine li di l renmen Ris yo l renmen karaktè yo l renmen fason Ahh Zemmour Monchè mwen menm m pa Zemmour Mezè Men minis men minis tande wi mesye nou temwe nou sonje non map avek ou la bro talè frè talè bro bro talè talè talè bon si ou pa fin kitem pale sa m pral talè bro non ou pa fin bay madi mwen toujou tande zemou kap fè elòj de la risi ou pa fin kitem pale zemou fè elòj de la risi sa pa vle di mwen menm m pro zemou oswa map apiye a zemou zemou yo fè elòj de la risi l moutre ke risi m tap di sa risi yo fyè Ou konprann? Alèz. Poutine ankò se pa, e pa kòmsi se, se, se, se de loksidan sou yon lòt fòm. Kòmsi men, monchè banm di w vyolasyon nou pa, nou pa gen dwa vyole teritwa ikrenyen an, kòmsi Ikrèn ka adere a nenpòt akò, li ka, menm jan Larisi ka fè, Larisi dakò, wè Larisi te dakò an pati pou l pa fè pati de linyon ewopeyèn. Pa gen moun ki fòse Larisi fè pati de linyon ewopeyèn. Li fè pati de konsèy de lewop, Konsèy de Sekirite de Lewop. Wi, Konsèy de Sekirite son bagay. Se pa gen moun ki di li pap fè pati de Konsèy de Sekirite de Lewop. Non, ee, Konsèy de Sekirite. Li fè on òganizasyon de sekirite transatlantik, kote li mete Kirgistan, Kazakstan. Pa gen moun ki di li pa fè l. E pa gen moun ki di peyi tou pa adere avè l. Men, konsa tou, ou pa ka mande on peyi pou l pa adere a on òganizasyon. Se mechan, se. C'est triste de la part de Poutine. Men sa k vin genyen, sè ke Konsèy de Sekirite de l, Konsèy de Ewop la li menm li rekoupe tout peyi ki nan zòn ewopeyen an. Men sepandan, sa ki gen rapò ansanm avè e Inyon Ewopeyèn nan li diferan. Inyon Ewopeyèn nan regwoupe dan le tan li te regwoupe 27 peyi, jis avan le Brexit. M kwè swa 27 oubyen 26 kounye a l genyen. Men sepandan Konsèy de Sekirite de l Ewop la li menm li reyini nan nan kad Pou poze tout aksyon ki konsène Ewop nòmalman. Sa vle di, tout pale ki gen pou fèt nan sa ki gen rapò ansanm avè si Ewop an danje, yo chita, yo diskite l nòmalman. Donk Konsèy de Sekirite dlewo, Konsèy dEwop la li menm li re, li regwoupe tout peyi yo nèt an jeneral. Kit peyi ki nan Inyon Ewopeyèn, kit peyi ki pa nan Inyon Ewopeyèn. Donk, m ka konprann sa w di a. Men sepandan, fòk yo aprann respekte akò yo. Fòk yo aprann sispann vyole akò yo. Paske gen twòp vyolasyon dakò ki fèt an ski ki atrè a dwa entènasyonal. Si nou pa asepte pou yon akò nou konnen dan le tan ke ap gen yon evolisyon paske mond lan pa statik, li dinamik, se ki ve di ke bezwen yo ap evolye, Priyorite yo ap evolye, donk sa ki montre ke nou dwe chita, nou panse sou tout akò ke n ap pran. Yo te vote, yo te pran yon akò, yo di ke Ikrèn p ap rantre nan l'OTAN, se de mwayen, de fason pou yo prezève Larisi de sa ki gen rapò ansanm avè menas ke l ka santi ki peze sou souverènte l. Men sepandan, yo pa dwe fè sa bro. Konprann? M dakò monchè wi mwen m dakò mwen menm m toujou m toujou bay poutine sou mwen m natirèlman m renmen poutine natirèlman mwen menm m toujou di w nèg sa m renmen poutine m konnen sa bro m renmen poutine parapò avèk fason poutine karism m apre rele w pouten e poutine se son moun ke ki toujou. Poutine son moun ke ki toujou pran de pozisyon ke m renmen. E nan tout kon e nan tout chak lè Poutine monte nan tèt a yon prezidan mwen m renmen l. Pou m ap gade l'art de s'imposer. Ya. Fason misye enpoze l. Non sa li se vre. Ou wè menm fas a Macron. Macron ap pale Poutine ap gade l atantivman l rete fè tèt li yon jan. W ap gade ton nan konferans de près sa Poutine di. Se pa mwen menm ki vin, se pa mwen menm ki al a lwès, se yo menm ki vin a lès. Se vre paske se yo, se yo menm. Kote misye ap di mwen gen zam nikleyè, ou wè son moun kap pale don ton fèm. Son moun ki e ki kwè nan sa lap di a, e el panse sa lap di a li kanpe dèyè konviksyon l. Mwen menm son moun mwen renmen moun ki konsa men Jan map diw la jewopolitik la pa fèt konsa Poutine pa gen dwa tou di yon peyi li pa gen dwa chwazi poul di yon tèl peyi tèl peyi tèl peyi pap antre nan bagay e janm wè la pap gen dezeskalad an konkizyon lap difisil pou gen yon dezeskalad paske gon santiman nasyonalis kap moute lakay ikrenyen yo wap wè menm. Menm ikrenyen sa wap wè sak pa nan lame yal aprann tire pou yo ka defann peyi a menm jan poutine fè chak sitwayen ris son sòlda ikrenyen yo fèl tou ou konprann e m panse poutine gon lòt fason lap destabilize ikrèn. Gen dwa gon priz gen dwa gon priz de pouvwa kap fèt an Ikrèn yo gen dwa gen dwa gon koudeta pase sèvis sekrè ris yo gen tout fason pou yo atake w yo ka yo ka vini yo antre nan peyi a yo destabilize l yo antre nan nan rezo enfòmatik ou yo jwe ou gen seri de bagay yo fè m panse Poutine ap jwenn yon solisyon ke pou n evite mete ensekirite sa nan lewop E ensekirite a sil an Europe lap mache vin jwenn nou tou li ka vin jwenn nou an Amerik la tou. Non m dakò. Pase mwen menm m ta renmen dezeskalad la. Non fòk gen yon dezeskalad. M pa ta renmen gè la men si oksidanto yo avèk ameriken vyole lign wouj la ap gen gè a. Pou fyète de la Russie, pou fyète de Poutine, Poutine ap oblije fèl. La pa bezwen anvayi l menm jan l t anvayi la Jòji. E menm jan tou wè Putin vote akò de Minsk yo pou mete yon rejyon separatis an Ikrèn. Se yon fason pou l ka byen kontwole Ikrèn. Rejyon sa pap janm stab. E tank ou pa gen stabilite, ou pap ka antre gen seri de akò ou pap ka fè pati de yo. Stabilite a bò dwat ou pou fè pou Lè w gen kesyon separatis w ap jere, èske w panse se kesyon otan w ap jere kesyon separatis ou nan w pral antre nan konfli avèk larisi li pap bon pou ou ou konprann m pa kwè ke an konklizyon sa ap bon sa ap bon ni pou likrèn ni pou larisi sa w panse mwen m se konsa se konsa m wè l e m ta renmen gen sekirite nan lemond tout otan gen lapè nan lemond li tap pi bon pou nou. Bon wi m ta dwe. Menm jan mond lan pa janm anpè vre men kanmenm lapè nan lemond lan tap bon pou nou. Wi fòk gen fòk gen lapè nan lemond paske pa pa dwe gon gè vrèman paske gè la li menm lap kataswofik pou tout moun paske E je kwa ke lò de la Segonde Gè Mondyal, te gen yon zafè, gen moun, gen, gen, gen spesyalis ki evalye l a otè de 5, 50 milyon, gen, gen spesyalis ki evalye l a otè de 60 milyon, gen sa tou ki di se 70 milyon de mò ki te gen atravè lemond. Donk natirèlman, pa gen yon moun ki anvi reviv sèt istwa de Segonde Gè Mondyal ankò. Donk, m panse ke fòk gen pou pale, fòk gen chita pale ki fèt, de manyè aske gon dezeskalad, tout pati yo twouve yon akò, epi pa gen kriz la ankò, paske nou pa bezwen rive la, nou pa bezwen ap pran zam nòmalman pou nou rezoud pwoblèm yo pandan ke nou ka chita nou pale nòmalman, donk mwen menm se sa m panse ke kap mye pou mond lan. Wi Apre sa Sidney kote nou prale Bon e Pase mwen Afrik m pral ale Oh wi monchè gen N ap gade an Afrik An Afrik gen yon sòt de An Afrik la yo fè l tounen vin vin gon konba denfliyans k ap fèt an Afrik Konba denfliyans k ap fèt an Afrik la se yon kesyon de zòn denfliyans Ris Chinwa e Fransè E n ap wè prèske gen yon prentan nou ka rele sa mwen menm avè w nou bay sa non nou rele l prentan afriken k ap fèt e Bissau gen 4 ki reyisi, gen 8 ki fèt. Benin gen 6 ki reyisi. Se yon bagay ki inaseptab monchè. Gen twòp koudeta an Afrik. Monchè, kesyon koudeta ap toujou gen l. Koudeta an Afrik yo, mwen menm pou m fè yon ti pale de yo, yo depann tou de peyi oksidanto yo. Peyi oksidanto yo lepli souvan yo gen dwa gen yon prezidan yo pa renmen, tankou jan sa te fèt. Mali. Avèk Blèz, avèk Blèz Konpawore e. Pè a son nanm Thomas Thomas Sankara. Sankara, ya. Sankara te kòmanse gade Fransè yo nan je. Pi te di yo, non nou pa dakò. Misye chanje non peyi a, ki te rele Revolta. Wi, Revolta. Misye rele l Burkina Faso, Pays de l'homme intègre. Ya. Misye vini, misye di bon, misye di n ap gade nou pa p achte twal nan men nan men nan men Lafrans. Misye di n ap n ap mete twal pa nou. Ou ap wè menm inifòm sòlda Burkinabe yo te kòmanse fèt avèk twal ki fèt o Burkina Faso. Ou wè sa tou yo fè an Libi. Eske nou konn nou panse Kadhafi se Kadhafi tap mal tap maltrete Libye vre Kadhafi patap maltrete Libye Mouama Kadhafi te bay Libye pèp Libyen an yon dinite pa kont m deplore Kadhafi tap jere tap tap gouvène peyi a yon men de fè tout diktati e konsa l ye men fòn pa bliye diktati kiyès ki moute moun pou fè diktati dan lemond Tout peyi ki fè diktati nan lemond yo a kiyès ki ede yo fè pou yo pran pouvwa pou yo fè diktati? Se ameriken e se IA. Kèlkeswa nan nenpòt rejyon an, swa kèlkeswa an amerik, o mwayen oryan, se CIA ki ede yon lòt jete yon lòt pou pran pouvwa pou kenbe pouvwa a pou li. Of course min. E se sa k te fèt tou a o Burundi avèk Pierre Nkurunziz se sa k te fèt tou o Burundi avèk Pierre Nkurunziza. Se sa yo te fè wi. Yo fin mete Pierre Nkurunziza sou pouvwa, enpi yo rebolka l, kounye a la yo bezwen ranplase l. Soudan, ou pa wè sa yo fè Soudan? Akoz Soudan gen petwòl, yo fè vin gon Soudan du Nord, Soudan du Sud. Yo destabilize zòn nan nòmalman jan yo vle. Sa vle di, se menm yo menm lan, yo kreye. Èske w konnen? Yo ki, se divize pou renye. Nou pran diktati ki te pi sanglan nou isi. Diktati Duvalier yo se se sou se sou lòbètis ameriken wi o non di konba kont le kominism wi. Nèg yo ap konbat kominism nan tout nan tout nan tout sans. Se te janm vre yo t ap konbat kominis ann Ayiti. Te gen kominis ann Ayiti. Nèg yo vin la nèg yo di a se Duvalier ap konbat kominis ann Ayiti. Y an ann kenbe l. Nou nèg yo di kèt nou pa gen dwa gen yon rejyon kominis a Kiba pou nou gen yon lòt ann Ayiti la. Antouka, fòk gen anpil Zanmi, chita pale. sa vle di w wè prentan k ap fèt ann Afrik la la, se yon koupe fache avèk yon sistèm deksplwatasyon, enperyalis. Paske enperyalis la, valè l antanke antanke sistèm politik e rejim politik, li sèvi sou dominasyon. Dominasyon dominasyon fèt an plizyè fason, dominasyon ekonomik, Yo vini yo pran tout resous peyi a yo mande w pou yo prete w kòb. Kounya yo vin fè w gen dèt. E sa pi ou wè ke sa pou yo fè pou yo gade pou yo perenize dominasyon an ou wè ke yo fè CDAO. Wi. Sa vle di yo mete yon enstans menm moun ou pa w menm moun ki gen menm koulè avè w ap tching tching ou pou ka ou konprann pou ka pou aswa dominasyon pou aswa dominasyon ekonomik politik yo lè y ap ba w sanksyon. Lè yap bay sanksyon yo yo jis di CEDEAO a bon bay tèl peyi tèl peyi. Antouka mesye bagay yo grav. Sa vle di pou moutre w yo vin a rejim enperyalis la kòm yon dominasyon, li vin fèt yon dominasyon ekonomik, yon dominasyon politik. Dominasyon politik la yo di w kisa pou fè nan valè nan valè de enperyalis la yo di men kisa pou fè men kisa w dwe fè men kisa ou dwe ou dwe fè politik. Yo enpoze w sa k rele enperyalis lan, enperyalis ki te sistèm ki repoze sou dominasyon an, epi tou yo di w dominasyon ekonomik, politik, kiltirèl, e relijye tou. Yo ofri w relijyon. Premye mòd de dominasyon yo vini avè l, se dominasyon relijye a. Yo enkilke w yon relijyon, yo di w relijyon pa w la pa relijyon. Pou yo aswa, pou yo aswa dominasyon an sou ou. Se ke anpil peyi an Mwayen Oryan pa dakò. Ke se ke yo te eseye fè an Afganistan. Avan la prise du pouvoir de Taliban tout dènyèman la. Men se pa sèl an Afganistan yo te eseye fè l. Si w gade byen zòn Mwayen Oryan yo, nèg yo chwazi chèche pou yo destabilize zòn Mwayen Oryan an nòmalman. Lè w ap gade, lè w gade an sa ki gen rapò avèk Siri, Iran, ou wè nèg yo chwazi pou yo te destabilize l nòmalman. Si Larisi pa t mete pye l atè an Siri, nèg yo t ap destabilize l menm jan an. Non, nèg yo fin a Siri nèt. Wi yo fin ansanm avèl. Men erè Poutine pat vle fè. Yo fè Siri tounen poubèl de gè a yo. Wi tout sa yo bezwen al fè yal fèl. Se la yo eseye tout vye zam, tout vye zam biyolojik yo, yo eseye la yo fèl tounen poubèl nikleye, poubèl chimik yo, poubèl, poubèl de gè a yo. Se nòmal. Se konsa wi yo toujou fèl. A vle di, bagay k an Afrik la son kesyon de zòn denfliyans ki pataje an 3. Yen a chanje. Gen zòn denfliyans Ris, aktyèlman la gon santiman de revòlt kont la Frans. E dominasyon an vin son lòt jan, se li te dominasyon fransèz, dominasyon italyèn, li te dominasyon amerikèn tou. Bèljik tou, bèlj yo. Kounye a, nèg yo fon yon lòt stil de dominasyon, dominasyon, dominasyon e chinwaz, dominasyon vin dominasyon ris. Se toujou menm bagay la, anyen pou, tout pou yo anyen pou lafrik. Tout pou yo anyen pou lafrik. Donk lafrik ap toujou rete nan mizè, tiraye toujou nan mizè li, tiraye toujou nan koudeta yo chak jou, ap toujou gen koudeta. Men gen anpil peyi an afrik ki pa asepte dominasyon relijye a, ni o mwayen oryan. E se sa ka pral vin ban nou tou sa yo rele Boko Haram an afrik. Se paske yo pa asepte dominasyon relijyez la, Relijyon tèlman vin fò o Nijerya, 80 pousan popilasyon vin pwotestan. Donk kounye a la ou konprann ke vin gen Boko Haram yo di ke fòk nèg yo respekte la Charia. La Charia se kilt sakre, se li menm pou yo respekte epi ou vin wè ke y ap mache tiye moun, y ap mache fè yon pakèt bann ekzaksyon nòmalman atravè tout zòn afrikèn nan ki pa bon. Paske y ap tiye pwòp frè yo. M panse ke. Fòk gen gwo pale ki fèt. Antouka minis jodia min pou pati entènasyonal la te gen bèl rale pa bliye ke. Ok jodia nou fou nou fou bèl deba. Premye fwa m wè kote ke ou pran ou pran yon ti pozisyon wi kont Poutine. E non tande se isye isye tande. E premye fwa tou m wè kote w pou Zemmour. Non nou pa vin sipòte moun nou nou nou fè dè analiz ki kòrèk ki ta ki dwe fèt. Paske bon boo. Menm lè e papam e manmanm ki ta Poutine fòm te oblije fè dè analiz pran dè pozisyon ki a lankont de prensip de souverènte eta yo ke de dwa. Paske yo toujou di yon mond san dwa se lanachi mwen m oblije m rete nan dwa m rete nan règ de dwa yo nan règ de dwa entènasyonal yo ki sak dwe respekte yo fèt pou respekte. Bon. Paske pa bliye ou aple pou vin dè dirijan lè w diplomat lè w al nan yon lòt peyi. Si depi kounya ou pa aprann respekte règ de dwa yo, ou pa aprann renmen yo, ou pa konprann, aprann konnen yo, lè w rive nan lòt peyi tou, ou p ap konn kote dwa w kòmanse, kote dwa w fini tou. Se depi kounya, ou pa dwe pran pozisyon, nou menm nou la pou nou pran pozisyon, pou nou fè dè analiz, men nou pa la pou nou pran dè pozisyon. Malgre ou gen dwa gen yon moun ou renmen, men si lè moun ou renmen an, pitit ou renmen an, e li ou pini, el ou pini pi plis. Se menm jan se menm jan nou kapab di ke an an matyè danaliz il fo il fo il fo non non se pa sèlman èt ekilibre il fo an kèlke sòt e se demake de de sa sibjektivite paske on dwa èt objektif paske lasyans li menm li chita sou objè. Donk natirèlman yon syantifik se objektivite, se a ale vè la verite le mye k posib. Donk m panse ke se te yon bòn, trè bòn analiz e m renmen diskisyon nou an jodi a. Nou ekilibre, nou fè l de manyè ekilibre. Analiz pwentu. Pwentu. E m panse ke se le moman pou ta gen pati nasyonal la, paske ou konnen gen anpil bagay k ap fèt nan pati nasyonal la ke nou ta dwe pale de li minis, kesyon salè minimòm nan fòk nou touche l. Mwen menm ti aske m pral pale sou li sou plato a la, tout sa ki fache ya anbake paske se inaseptab pou an 2022 pou moun ap touche 5 dola ameriken, sa pa fèt. 4 dola menm, sa pa fèt. Monchè, m ap di tout, m ap di tout moun mèsi, m ap di tout moun ki t ap tande n mèsi e n ap toujou jwenn mwen la pou m fè ti pwen an avè nou. Sou kesyon nasyonal entènasyonal ou konnen emisyon pa sèl mwen jodi a. Non. Gen Belizaire ki la, gen Casimir ki la. Gen Casimir ki la e m pral m pral sede plas mwen a Casimir men m ap fè jis fon ti rale ansanm avè Belizaire sou kesyon salè minimòm nan. M ap di moun yo toujou branche koneksyon. Se yon senkonizasyon. Se yon senkonizasyon n ap toujou la e m ap toujou m ap di sa ankò m ap raple lajistis gen devwa pou l byen aji. Pou l byen aji, li gen yon devwa de moral anvè tout ayisyen. Ou pa ka kenbe yon moun nan prizon pou yon bagay li pa konnen. Epitou ou just rete ou di moun nan kèt ou di moun nan moun nan te polisye ke ou pa gon bank de done pou verifye eskel te polisye ou byen pa. Wa aretel met nan prizon. Sa montre feblès ki gen nan peyi a. Sa montre feblès. Si nou pa ka konprann e konnya la lèm wè lèm wè pou e swa di bon swa dizan yo gen sak mete inifòm eskem ta kwè ke se polisye. Non monchè. Sak pwouve ke se polisye yo ye. M panse ke sistèm nan se yon sistèm ki mande pou gen yon reparasyon ki fèt ladan l nòmalman. Li pa ka an 2022 pou sa fèt konsa. M ale, n ap wè. M ap kite Sidne sou platò mwen, m ale. N ap wè. Nou ka tande vwa. M ka pale men nou pap wè m sou platò ankò. E m panse nèg yo pral pale de salè minimòm lan ki se yon dosye ki bwilan. Ki chokan tou. Ki chokan. Mwen nan afè akò Montana mwen m pou nèg yo jwenn yon antant pou nèg yo dirije peyi a. Babay. M fè plas a Sidne. Bon Wi Konya la nou pral gen Belize The Belize ki pral monte plato ansanm avè nou Map jis fè yon ti tan paske m pap rete anpil tou m prale paske m pral sede plas mwen a Casimir kote ke map gen pou m pale de salè minimòm nan vrèman ki se kèlke choz dekeran pou nou wè an 2022 Lajan moun ap touche. Bonjour Belizaire kijan sa ye frem. Bonjour Sidney bonjour koneksyon Bonsoir koneksyon tou paske l detan midi Bonsoir Ayiti Bonsoir le monde Bonsoir tout fan enkondisyonèl ki toujou branche chak jou chak dimanch pou si bèl emisyon sila Mesye m pap ba nou manti nou sot bon fè bèl rale sitou lan aktyalite entènasyonal la nou pale de Ikrèn nou pale de e an di ke prentan prentan afriken an. Kounya nou yo pa pale de prentan arab ankò. Nou pale kounya de prentan. Se konsèp Tout a fè konsèp. Konsèp la. Prentan afriken. Prentan afriken an donk kounya la pa gen kesyon prentan arab an 2011 pandan tout lyen sa yo donk nou pap tèlman rete sou li men yon sèl bagay m vle ajoute m raple m lan liv Rousseau a Jean Jacques Rousseau a du contrat social tan n tap pale de relijyon M swete defini relijyon an m ka adi an 3 konsèp, la religion de l'homme, la religion du citoyen, la religion bizarre ou byen du prèt. Bon m pap tèlman rete ladann. Ou swete vini yon konsèp ke relijyon an swa de l'homme nan se kòm si l te di ke l'homme nan lan sosyete a li reji kòm si m te ka di w li kwè lan Bondye. Li kwè nan Bondye, men kòmsi Bondye ap domine. E gon fraz ki te li lan yon pasaj biblik, Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. La te, Rousseau te te tèlman pran fraz sa pou dekòtike l, men kòman kòman m pa konprann. La sou di sa, la vin kòmsi m te ka di w, Tankou ou vin rantre lan yon supernatural tankou m te ka di w ou vin pran au delà plis enpòtans ke espas terès la. Bon. Donk nou pap tèlman rete Belize men ann avanse nou paske pral fòk nan m sede koze plas mwen nasyonal. a Casimir. Mesye li inacceptable m ap di sa a tout moun k ap gade m swete ke gen dirijan k ap gade li inacceptable an 2022 pou moun ap touche 5 dola ameriken par jour pandan ke nou menm nap byen viv nou jwenn kòb nou gen kòb nòmalman nou gen machin nou nap friz nou pa ba pèp la regle anyen pou nou dènye nouvèl ki vin twouve n m tande ke gon zafè de 25 mil dola ameriken N ap bay chak mwa Ozetazini pou lobing fèt pou gouvènman Ariel Henry a. Mesye, atansyon, atansyon, atansyon, atansyon. Zansèt nou yo te goumen, yo te batay pou yo te konstwi yon nasyon. Yon nasyon kote tout moun ap gen dwa. Yon nasyon kote tout moun ap gen menm chans pou yo rive yon nasyon kote tout moun ap gen menm valè. Kòman nou konprann pou pa gen yon evolisyon ki janm fèt an 1991 nou peye moun yo 4 dola ameriken pa jou, an 2003 nou peye yo 1 dola ameriken, an 2005 nou peye yo 2 dola ameriken, an 2009 Men fòk mwen, fòk nou poze tèt nou kesyon pou nou di sa nap fè a peyi sa? Lè nou kouche lakay nou eske nou pa gen yon santiman, yon yon yon yon frison ki pran nou nan rèl do nou pou nou santi nou wont? Kòmsi se konnen nou pa konnen jan moun fè peyi? Manman nou pase nan faktori, manman nou te ti machann. Kòmsi nou pa wont? Nou pa kapab pran ka pèp nou o serye? Men mesye, nou fè sa wont! Men mesye, nou, se kèlke choz d'intolerab pou yon peyi, pou nou pran nou redwi l konsa, pou nou pran yon pèp nou redwi l konsa, Mesye m panse ke si nap fè peyi an nou chita pou nou fè peyi. Otorite ki konsène. Li asepta, li inakseptab pou moun ap peye 5 dola ameriken pa jou nan faktori. E Sidney, on ti avanse, lè ke l te yon dola an 91 lan, Lè sa to de chanj lan te mizerab. Ou pa t ap bezwen 100 goud pou jwenn yon dola US. Lè sa w t ap bezwen petèt yon goud, twa goud, bon, m pa m pa p divage konsa, men alepòk se sa l te ye. Men kounye a nou vin rive lan yon moman kote ke gen mondyal mondyalizasyon rive patou lan mond lan. Ozetazini lan moman la a, pa è, 15 dola ameriken, 15 dola US, 15 dola US pa è. Nou menm an Ayiti pa jou, 5 dola US. 5 dola nou peye moun nan. E sitou, Majorite faktori yo, se se pwodui pou ekspòte aletranje. Ann fon lojik. Ok, ann ale. Imajine w yon moun ki rete pou zòn Bon Repo. L ap pran yon kamyonèt. Pou nou wè wi, kòb la. Se pa mechanste nou genyen wi. Pè mwen fò m pale ansanm avè nou, nou mechan mesye. Li peye 5 dola ale. Pou l ale, li peye 5 dola tounen. Donk sa deja bay 50 goud nan 5 nan 500 goud la nou bay. Bann mechan. Sidney pa fè zòn sa lontan 7 dola mwen m kwè li Bon 7 dola ok. Donk sa vin fè ke 14 dola. Si l ap achte yon pla cho pou l manje. Pa gen pla cho 20 dola ankò l ap peye 150 goud oubyen 200 goud. Li gen timoun pou l fè bwat pou li pou l peye pou l voye lekòl. Mesye nou mechan. Kounye a mesye ou lojik. Menm ju kounye a 15 dola. Mesye nou konnen nou mechan. Nou chita nan fon pakèt bann akò avèk moun nou dakò ansanm avè yo. Non ti chan motèl Montana. Nou chita nan pimpinen nan la repiblik sirèn. Nòmalman nap touche kòb pèp la nou pap travay pou pèp. Epi nou twouve ke i nòmal, li akseptab pou nou chita pou nap peye moun 5 dola jis kounya. Pandan ke madanm nou, Nou menm, pitit nou pa viv konsa. Se pou nou sispann fè moun viv jan n ap fè yo viv la. Se nou k lakoz si gen tout gang ame sa yo, band ame sa yo nan peyi a. Paske nou pa ba ti jèn opòtinite, nou pa ba manman ti jèn opòtinite pou yo devlope nòmalman. Pou yo pran elan. Matisan se band, se gang. Taba se gang. Kwadeboukè se gang. Tout kote se gang. Tout kote se gang. Se sa nap fè peyi a. Pa yon kote kounya kou ou ka di ki safe. Sa pa egziste. Poukisa? Sak pase? Esplikem, metem chita antanke pèp, antanke moun ki fè pati de klas, antanke moun ki fè pati de mas la. Sak pase? Esplikem. Metem chita pou nou pale ansanm avèm. M anvi pale ansanm avè nou. Nou pa ba, nou pa ba pitit sòyèt yo chans pou yo rive kote yo vle rive a nou brize rèv yo depi depi yo ne nou tou brize rèv yo poukisa si manman yo ap pite di nan faktori si manman yo ap batay pou yo se pou yo ka moun demen pa ba jèn chans se pou zam yo pou yo kenbe senpleman apre de twa jou pou nou fizye yo pou nou voye polisye pou tiye yo pandan ke se nou menm ki ba yo zam mesye. Prenez garde! Prenez garde! Sa pa bon. Mesye, m panse sa k enpòtan Sidney, entènot yo, se desitire. La, nou nan yon kontèks kote ke enterè jeneral la pa prime. E lan tout sistèm politik ki dekoule de yon rejim, ki, ki la, gen ladan l yon rejim politik, premye bagay ki enpòtan an, se enterè jeneral la. La n ka di w, jan Lòk te di l la, depi ke moun k ap dirije, otorite yo, yo pa an favè pèp, yo pa p jere afè pèp, nou gen dwa a dezobeysans sivil. Men m ap di l, Belizè Josua ap di l jodi a, si otorite yo pa ka gouvène, si otorite yo pa ka fè, nou menm sa n ap fè? Mwen m pa vle kòmsi pou pou yon gwoup mesken vin fè. Paske yo menm tou se enterè jeneral yo yo pral jere yo pap fè anyen pou peyi vre yo pap jere anyen pou pèp. Kilè yon gwoup ap kanpe pou yo di ke yo ap jere yon bagay pou pèp. Kòmsi pou pawòl pou yo gen yon ideoloji. Mesye ou pa konn pati politik an Ayiti ki gen yon ideoloji non mesye. Pa gen youn nan yo ki gen yon ideoloji. Pa gen youn ki chita mesye kap edike pèp non mesye. Bon tout peyi devlope pa ledikasyon. Ki edikasyon